On nèg ki konprann kap vann gaz an Ayiti, ou pap ka kanpe nan 13 mwa pou fè 300 milyon dola sou do pèp la ankò. Jamè! Jamè! On nèg pap ka kanpe pou pran lajan leta pou ap vann moun blakawout pou li. Jamè! Jamè! Ou pap ka kanpe. Pou lajan APN ki sipoze konstwi pò nan tout peyi a pou l vin nan pòch ou ankò. Jamè! Jamè! Jamè! Jamè! Jan pawòl la te di a, Pitit Lòm nan gen pou soufri, yo pral maltrete l, imilye l, Jovenel Moise mouri kite n, sa gen pratikman 18 mwa. Bonjou bonswa tout moun, se lè pou m prezante n tout enfòmasyon nan jounal la, rete la, pa dekonekte, nouvèl la ak lòt ap vini nan bon jan ti mamit. Jounen jodi 31 janvye 2023 sa a, FBI debake nan lakou peyi Dayiti, yo ale ak 4 moun ki te enpòtan nan ankèt sa e yo fè konnen 4 moun sa yo, yo se pami moun prensipal ki gen men yo tranpe jiskokou nan asasina Prezidan Jovenel. Gen moun ki di nou pran kou nan do, gen lòt ki di yo pase n nan enbrizib, Gen moun tou ki ale pi lwen pou fè konnen nou pap janm jwenn jistis paske FBI gen men l tranpe nan dosye sa e yo fè kout ke kout ap jwe kèlkeswa jan sa yo te kapab pou anpeche jistis fèt nan peyi Dayiti epi pou fanmi zanmi yo ta jwenn jistis jan y ap mande l la chak jou nan radyo, nan lari a. E lanmò Jovenel la sanble pase nan pise ti madanm. Analis politik la, Stanley Lika, fè anpil pledwaye nan dosye sa, li pale an lon e an laj, Nan figi Lèzetazini ak Kanada ou ankò Lafrans, nan figi pini Madam Lalin ki la chak jou e gang yo federe, yo konnen kilès ki peye lajan yo, yo konnen ki moun ki te konplote e finalman jwenn lanmò Jovenel jan n te konnen l 7 jiyè 2021 k sot pase a. Stanley li ka gen repons lan. Abòne avè n pou w pa rate oken videyo n ap gen pou n poste sou chanèl la Sofia TV 83 nou sou tout nouvèl e n ap kontinye enfòme w pwen pa pwen sou tout detay nan aktyalite an. Mentnan, pandan ke n ap mande jistis pou Prezidan Jovenel Moïse, nou konnen tou FBI te desann an Ayiti al dèyè tout dosye Prezidan Jovenel Moïse yo, e la mentnan nou konnen gen yon ti gwoup Ozetazini k ap fè yon travay Trè klè devan nou. Mentnan Stanley avèk sa ki vin rive la avèk FBI ki desann kal pran ebyen de gwoup de moun ki asasine prezidan rantre avèk yo Ozetazini kòm yo te fè avèk Yonyon nou wè anyen pa janm di e kisa ou kapab di pèp la lan moman kisa ou konstate lan dosye sa Stanley? Mèsi pou kesyon sa a. Dabò se ki sa k pase? Le 7 jiyè 2021, gen dè asasen pami lèdskèl dè sòlda de peyi Kolonbi ki rantre nan peyi nou e touye 58 tièm prezidan peyi a. Pèp la reyaji pa rapò a menas souverènte nasyonal nou, se pèp la k mare sòlda kolonbyen yo. Konsta jij de pè k fèt, dcpj fè yon rapò 900 paj ki enplike premye minis Ariel Henry e ki vin enplike dè zoligak e dè pakèt zotobre anndan sosyete a. Nou vin wè tou ke krim sa a te posib akoz yon akò de sekirite ke Prezidan Preval te siyen avèk Sekretè Deta Ameriken an Madeleine Albright pou te pèmèt lapolis lan kolabore avèk diye lòt enstitisyon amerikèn pou fè yon bon bagay ki se konbat trafikan dwòg. Se akò sa a. ke yo sèvi avèk li pou enfiltre Palè Nasyonal, USGPN, USP, Kat Sim avèk kòmandman lapolis lan pou vin touye prezidan an le 7 jiyè. Non sèlman nou vin dekouvri ke se avèk akò sa a ke yo sèvi pou enfiltre e paralize lapolis le 7 jiyè, nou vin dekouvri tou ke John Joël Joseph nan yon tweet ke l fè le 6 fevriye 2021, Li di l te resevwa lòd Depatman Deta pou l vin pran prezidan an. Exactement. Nou vin dekouvri tou gon ameriken ke yo rele Arcangel Pratel, Pretel, ki fè pati de moun ki kowòdone asasina prezidan nan rekritman sòlda kolonbyen yo. Wi. Donk, jounen jodi a, lè nou fin aprann tout bagay sa yo, nou wè gen gwo manèv ki fèt, manèv manti. nan laprès amerikèn pou al eseye sal kadav prezidan an pou di yo te jwenn 45 milyon dola ameriken lakay li sou afè dwòg ki t ap regle e nou vin dekouvri manti sa a se oligak Petyonvil, Reginald Boulos, Dimitri Vorbe ki enplike nan touye prezidan an ki envante yo. Donk, lè jounen jodi a ou di ke FBI antre andedan peyi a vin pran kèk nèg adisyonèl nan kad ankèt sou asasina Prezidan Jovenel Moïse lan, Rony dwe pridan. Pridans lan se paske premye bagay la, nan yon premye tan, gon seri denfòmasyon enpòtan nou pa konn poukisa yo klase yo sekrè e nou pa konn si se kase fèy kouvri sa ke li ye. Men anvan ke n antre nan sa a, n oblije al gade antesedan. FBI an Haiti. Sa vle di kisa yo te fè? Lè gon solda lè gon solda lame d'Haiti ki rele Sincère Léus touye ansyen minis de l'interieur peyi d'Haiti pandan li te nan prizon Roger Lafontant. FBI vin pran solda sa ki rele Sincère Léus. Nou pa janm wè kisa yo fè avèk li. Nou pa janm wè rapò sou kijan Roger Lafontant mouri. 2 mwa apre Prezidan Clinton debake Aristide avèk 17 mil sòlda ameriken nan peyi Dayiti, le 28 mas 1995, Aristide bay minis lenteryè li lòd Beaubrun Mondésir avèk kèk chimè pou yo touye Mirèy avoka Mirèy Durocher Bertin. Paske Mirèy Durocher Bertin t ap mande Aristide nan radyo. Ki kote nan konstitisyon an li jwenn otorizasyon non sèlman pou l mete yon anbago total ki kraze peyi a, men pou l fè 17 mil sòlda ameriken debake nan peyi Dayiti? Lè Aristide wè ke l ka jije pou wot trayizon, li fè minis de lenteryè li 2 jou anvan prezidan Clinton vin ann Ayiti, touye avoka Mireille Durocher-Bertin. FBI fè yon rapò, rapò a te klase sekrè, se petèt 15, 16 an apre. Akoz yon deklasifikasyon Kongrè a nou vin wè ke ki jan bagay yo te pase. Donk jounen jodi a, lè nou gade pase FBI nan peyi Dayiti, lè nou gade nou wè ke gen detay ki di nan rapò de près yo gen eleman ki te enfòmatè FBI ki nan asasina prezidan an. Donk kesyon ke nou poze a, èske FBI kap ankete sou asasina prezidan an Eske pa gen konfli denterè, sa vle di li alafwa jij e pati? Wi. Paske nan nan rapò de près ki fèt yo, yo di gen nèg ki te enfòmatè FBI, nan e kesyonman e ki fèt anndan dcpj e lè w gade a ankèt ke jounalis ameriken David Adams fè ki di ke Arcangel Pretel se yon gwo gwo zotobre ki gen gwo kontak nan Washington ki patisipe nan touye prezidan an. E lè Arcangel Pretel ap patisipe nan touye prezidan an, li te gen yon kontra avèk FBI. Tout bagay sa yo fè plim sou do w kanpe. E se pou sa nou menm, depi 18 mwa ke yo touye prezidan an, nou kanpe yon grenn kote. Nou toujou di, kote Tribinal Penal Entènasyonal la, fò pa bliye ke Leta ayisyen te fè 2 demand bay Nasyon Zini, Sekretè Jeneral Antonio Gutierrez, youn ki te fèt le 19 jiyè 2021, dezyèm nan fèt le 3 out 2021, kote nou di Sekretè Jeneral Nasyon Zini an, tanpri, si w pa rasis, menm jan w te fè l pou peyi Liban, lè yo te fin touye Premye Minis Rafic Hariri Liban, Yo te mete yon tribinal spesyal ki te ankete e ki te jwenn tout solda la Siri e otorite la Siri ki touye premye minis lan fè menm bagay pou peyi Dayiti. Mete yon tribinal penal entènasyonal anndan konsèy de sekirite a pou nou pran desizyon sa a pou jwenn tout asasen ki touye prezidan Jovenel Moise. 18 mwa apre nou pa konn eske se paske madan Lalim. enterè nasyonal Dèzetazini, yo pral deside ki sa yo ka pibliye e ki sa yo pap pibliye. Fò pa bliye isit Ozetazini, jiska prezan jounen jodi a, rapò sou asasina Prezidan Kennedy gen yon pakèt bagay ki rete sekrè paske nan diskisyon k ap fèt yo, yo di gen enstitisyon amerikèn ki patisipe nan touye prezidan lakay yo. Donk nou menm, se pou sa nou menm nou toujou klè depi nan kòmansman, nou te mande 1. 1 Tribinal Penal Entènasyonal Nasyon Zini 2 Nou te mande ke Lakou Entèamerikèn dè Dwa de Lòm fon ankèt tou sou asasina prezidan. Ni youn ni lòt poko janm fèt. Egzakteman. E la sa pote yon gwo kou lan moman nou konnen ke Yonyon te gen tout dosye avèk Michel Martelly dan ltan. Mentnan gen yon mouvman ki vin pase kote ke yo di w FBI rantre vin dèyè Yonyon. Mentnan nou wè ke yonyon rantre Ozetazini pa janm gen anyen ki fèt. Ayiti deja sou titèl yo pa rekonèt pèp ayisyen kòm moun. Mentnan se batay nap batay pou yo vin rekonèt nou Men kòm. gen yon lòt bagay ki pi grav ki fèt pandan 19 mwa, 18 mwa ki sot pase a. Wi frèm. Gwo zotobre k enplike nan krim yo. Oligak Petyonvil yo, Dimitri Vorb, Jean Marie Vorb, Reginald Boulos, e depi asasina Eric Jean Baptiste la map poze tèt mwen kesyon si nèg Groupe de Boudon ki nan Unibank yo pa ladanl tou. Youn nan bagay ki fèt, nèg yo tap eseye ranje bouch asasen yo mare ki nan pri Penitansye Nasyonal. E menm nèg ke yo mare isit ki nan prizon Ozetazini, nèg yo pa dè pèsòn entèpoze k al rann vizit y ap eseye ranje bouch yo. E se pou sa jounen jodi a nan ankèt sou asasina prezidan Jovenel lan, si w pa veye gen kou k ap bay. Men nou menm nou trè klè a 95 pou 100 nou konn kiyès ki touye prezidan an e pa gen nèg ki ka retire sa nan tèt nou. Ou genyen Ameriken ki enplike nan touye prezidan an ak Angel Prestel ki t ap travay pou FBI. Ou genyen Dominiken Gonzalo Castillo ki bay avyon pou mennen sòlda Kolonbi yo de Sendomeng a Ayiti. Ou gen Kolonbyen ki enplike nan touye prezidan an. Epi kòm blan, ou gen Madan Lalin tankou Pons Pilat ki kite krim nan fèt. Andedan peyi a, ou gen oligak Petyonvil yo plen, Reginald Boulos, Dimitri Vorbe, Jean Marie Vorbe enplike nan touye prezidan an. Eske Edouard Baussan ladan l tou? Sa a nou poko gen ase eleman pou nou di l. Men depi asasina Erik Jean Baptiste lan, nou sispèk paske fò pa bliye ke nèg bout de boudon yo, yo te dwe leta 26 milyon dola ameriken pou tèt pò a ki te nan men yo. Prezidan an te di yo bay 3 milyon, kilè ti rès la ap vin jwenn yo? E eske nèg yo ta ka kontribye a tiye prezidan sa nou poko gen repons lan nap chechel. Nou konnen ke tèt phtk, Mateli ki ko senremi patisipe nan touye prezidan an. Nèg inite yo, Ariel Henry, John Joel Joseph, Badio Joseph e latriye patisipe nan touye prezidan an. Nou konnen rezo pastè Sanon an patisipe nan tiye prezidan an. Nou konnen gen polisye nan ISGPN, ISP, Kat Sin e nan kòmandman lapolis lan yo patisipe nan touye prezidan an. Nou konfime apati de asasina prezidan an, ke koudeta pou te touye prezidan an le 7 fevriye se yon koudeta reyèl ke l te ye, ke Dimitri Vorbe te ladan l tou, John Joël Joseph te ladan l tou apati de twit ke l te pibliye a. E tout moun ke yo te arete nan tantativ pou touye prezidan an le 7 fevriye Moun sa a yo kriminèl tout bon e yo te nan touye prezidan tout bon, malgre yo te pran pòz se prizonye politik ke yo ye. Donk jounen jodi a, e bagay ke FBI ap fè yo, eske ministè de la jistis dè Etazini ap kite rapò konplè a, paske se yon enstitisyon trè karalifye, y ap jwenn anpil detay, eske y ap gen kase fèy kouvri sa? Konpòteman yo pandan 18 mwa ki sot pase a, kreye anpil enkyetid e sispisyon ke pa gen anyen serye k ap regle, se yon kase fèy kouvri sa k ap fèt. Egzakteman. Men lan menm dosye sa tou nou prale sou premye, sou 7 fevriye an. Epi san m pa bliye tou manipilasyon ke Berto Dorcé te fè yo. Berto Dorcé lè yo fin touye prezidan an, se Dimitri Vorbe ki mete avoka Sogener a avoka li, minis de la jistis. E misye bay dosye asasina a plizyè kou. Berto Dorcé toujou eseye mete e papye destradisyon ki te pèmèt ke Antonio Palacios sove retounen Kolonbi paske l pa t remèt papye yo jan l te dwe remèt yo. E se nèg sa yo tou ki fè John Joël Joseph sove al Jamayik. Berto Dorcé se pa sèlman nan dosye asasina prezidan an ke l bay kou, se misye ki remete nan pozisyon kle. Tout eleman Fantom 509, òganizasyon kriminèl ke Dimitri mete anndan polis lan pou eseye kraze polis lan e bay polisye yo movè repitasyon. Nou konnen 99 pousan nan polis la bon, gon 200 a 300 polisye ki nan Fantom 509, òganizasyon kriminèl sa a, se Bertho Dorcé ki te vin ranfòse yo anndan lapolis lan pou Dimitri Vorbe. Donk bagay sa yo fò nou mete sa yo tou nan kontèks sa a. Egzakteman, men nou pap bay tèt nou manti. Nou pap eseye ap tann pou di ke non sa kap fèt la c'est une bonne chose. Prezantman la nou konstate ke Lèzetazini yo menm yo toujou abitye wè ke yo pa janm ban nou repons nan tout demann ke nou menm nap fè. Yo pa janm aksepte demann ke Ayisyen fè paske yo pa rekonèt nou kòm moun. Mentnan avèk chak moun ke ou wè yo vin pran an Ayiti, Ou toujou wè ankèt yo pa janm reyalize anyen, pa janm gen anyen ki di paske yo menm yo konplote nan mouvman sa yo Lucas. E se petèt sa tou, mentnan nou pa kapab rete bra kwaze pandan ke nou konnen Madam Lalime se li menm ki alatèt mouvman lamò Prezidan Jovenel Moïse ki gen tout sekirite Etazini lan men l e sekirite Ayiti lan men l. Mwen kwè ke Madam Lalime se youn lan moun ki pou ki jodi an ki pou trene devan lajistis paske lamò Prezidan Jovenel Moïse se menm Madam Lalime sa ki fè kowòdinasyon e wap byen gade tèlman l byen fèt Luca kòm mwen menm mwen te di yo tèlman lamò prezidan Jovenel Moïse byen fèt nou pa kapab lan amerik la la kote ke Canada lan amerik la ansanm avèk nou la France ok li an Eròp men yo menm yo se yo gen tout gwoup yo anndan an Ayiti nou pa kapab gen de reprezantan anndan peyi a la. dè reprezantan ki di ke nou se yon peyi frè, nou se yon peyi alye, dè reprezantan k ansanm avèk nou, se yo k ap pran dè desizyon pou peyi an, men la mentnan pou nou vin konstate, pou nou wè yon prezidan mouri, menm gouvèneman k nan peyi sa yo kote ke dè anbasadè yo menm yo gen plas yo nan peyi an, yo reprezantan anndan peyi an, peyi sa yo, yo gen touch pa yo anndan peyi an, mentnan pou nou vin konstate ke yon prezidan mouri konsa. epi yo gade prezidan sa, fò w ta di rien n'était. Jodi a mwen menm mwen pa kwè ke nou menm nou kapab vin rantre lan mouvman kote ke aprè yo, se yo sa yo menm yo ap di nou, se sa menm nou menm pou nou aksepte. Mwen menm mwen di l e m ap redi l ankò, prezi, prezidan Jovenel mouri, nou konnen k bagay 7 fevriye an, nou tande l trè byen e trè klè, kote ke nou te tande vwa, vwa menm, kote ke y ap di se 3 direksyon k sipoze la. Anbasad ameriken, anbasad Kanada e anbasad Lafrans. La mentnan, mwen pa kwè ke nou ase egare jodi an pou nou ap tann apre les ameriken k ap vin ban nou jistis pou Prezidan Jovenel Moïse ki asasine pandan ke yo menm yo pa menm rekonèt te gen yon chyen k asasine anndan peyi an. Pandan ke yo menm, yo pa menm konstate gen yon chyen k asasinen anndan peyi a. Yo pa menm voye yon ti nòt lan entènasyonal la, kòman w pral santi w, kòman pou ke n ap tann apre yon direksyon entènasyonal ki di ke le Kanada, la, Lèzetazini, Lafrans pou pote jistis pou Prezidan Jovenel Moïse, pandan yo pa menm rekonèt li. Kòman nou twouve sa? Èske nou twouve sa nòmal? Pou mwen l pa nòmal. Eske nou twouve ke sa fyab? Pou mwen li pa fyab. E vwala poukwa mwen menm mwen di popilasyon ayisyèn nan, mwen di yo, sa pap kapab pase konsa. Mentnan fòk nou pran dosye yo lan men nou. Yo pa rekonèt lamò prezidan Jovenel Moïse. Yo pa janm di anyen pou lamò prezidan Jovenel Moïse. Men la mentnan, nap tann pou yo ban nou jistis pou prezidan Jovenel Moïse. Eske ou twouve sa nòmal? Se pa yon jwèt yap jwe lan figi nou, Lucas. E tout sa nou jwenn nan men blan yo, depi lè n t ap goumen pou libète, se goumen nou goumen pou yo. Nan dosye jistis pou prezidan Jovenel Moïse lan, si nou pa t ap goumen, nou pa t ap fè rezistans pandan 18 mwa kote nou rive la a, dosye a te deja gentan antere. Donk nou menm, se menm jan ak sa k pase an Afrik. Se detèminasyon pèp afriken an ki fè ke Sankara jwenn jistis. Jounen jodi a e menm bagay. Wè pa wè nou menm kòm Ayisyen nou konnen ke si nou vle gon fiti, nou vle gon avni, nou vle bati yon peyi ki gen eta de dwa e rejim de la lwa, fòk nou jwenn tout moun ki touye prezidan Jovenel Moïse, blan, oligak, politisyen ayisyen, tout moun ki enplike nan touye a. Paske si nou pa mare tout moun ki touye prezidan Jovenel Moïse yo, Pwochen prezidan nou pral chwazi nan eleksyon kap al ki gen pou fèt nan peyi Dayiti, yo pral touye prezidan an menm jan si l deside pou l travay pou pèp la. Donk jounen jodi a, pou garanti ke demokrasi a devlopman pou ekonomik ke nap cheche a, rejim de la lwa ke nou vle mete nan peyi a, Fòk nou mare tout asasen prezidan Jovenel Moïse yo. Se menm asasen prezidan Jovenel Moïse yo ki touye lidè politik RDNP a Eric Jean Baptiste. Bon yon bagay fè m sezi konsa. 28 janvye a pase la a, epi RDNP madan Maniga pa menm di anyen sou 3 mwa asasina Eric Jean Baptiste lan. Epi nou wè Madan Maniga ap naje nan mitan kriminèl yo ki nan akò de konsansis avèk li. Menm kriminèl ki touye Erik Jean Baptiste nan akò de konsansis avèk li. Donk jounen jodi a nou etoune ke menm moun ki touye Prezidan Jovenel yo, se yo k touye Erik Jean Baptiste, se yo k touye Monferrier Dorval e se yo k touye Netty Duclaire. Se toujou menm moun yo. Donk jounen jodi a nou pa gen lòt opsyon, fò n jwenn asasen sa yo. Nèg Dimitri Vorb ki touye Dorval se Kato ki touye Netty Duclair pou l pa pale. Paske lè Netty vin aprann ke nèg yo pral touye Prezidan Jovenel Moïse li pat dakò pou l pat al pale yo tiye l. Donk e jodi a li klè ke e Jean Baptiste se menm moun yo k touye l tou. paske l pa t vle siyen Accord de Consensus National la. Donk jounen jodi a, se menm asasen sa yo k ap touye tout moun sa yo, se yo menm ki t ap boule e kraze peyi a pandan katran edmi ki sot pase la a, se yo k boule komisarya lapolis, se yo k monte gang 400 mawozo, se yo k kreye Vitelhomme, se yo k kreye Fantom 509, se yo k boule 15 komisarya polis, se yo k boule 22 mache piblik. Yo boule 8 tribinal, yo boule 7 meri, y ap badijonnen lekòl a matyè fekal. Se menm moun yo toujou. Lè a rive pou peyi a jwenn jistis se mare malandren sa yo. Otomatik. Men la mentnan, afè m vin dèyè moun yo an Ayiti pou panse ki pral vin. E li klè tou wi, e Busta. Toutotan Ariel Henry la a, Misye ap bloke jistis pou Jovenel. Pase an 18 mwa, misye fè 16 a 17 obstriksyon a la jistis. An 18 mwa, misye fè 16 a 17 obstriksyon a la jistis. Lè komisè Bedford Claude vin dekouvri ke misye t ap kowòdone avèk asasen yo, yo eseye konvoke l. Ou wè misye se revoke l al revoke minis jistis lan avèk pwokirè Bedford Claude paske yo dekouvri l nan asasida a. E misye al fè elimine rekizitwa sipletif. Èske w imajine w? Rekizitwa sipletif ki montre men kijan misye t ap pale avèk Badjo Jozèf nan maten krim nan pandan Badjo kay prezidan an. Misye fè mete l de kote wi nan dosye ankèt la. Misye elimine l wi. Enben se sa k pwoblèm nan wi. E la pwoblèm nan ye a la wi. Eske nou kapab ap tann yon desizyon apre moun sa yo? Yo byen konn sa yap fè si Non e la Busta, se lè w wè blan an nan koken, blan an ap kore Ariel kap eseye antere dosye a. Se pou sa gen de blan ki nan koken avèk nou. Men erezman nou menm, nou gen 220 an, 230 an nap goumen a blan. Blan ki gen mantalite esklavajis lan, ki panse l ka antere yon seri de dosye. E donk avèk, si w vle, laliy de Kapwa Lamò, de Desalin, de Kristòf, n ap kontinye goumen pou n jwenn jistis e n ap jwenn jistis lan menm. Non, nou pa ka pa jwenn jistis la. E la, se petèt sa ke nou mande popilasyon an yo menm, Ariel pa sipoze ap dòmi trankil lakay li nan moman an. Pase si nou menm. Tan li trè klè. Fò popilasyon depi koulya a kòmanse prepare operasyon Sri Lanka pou le 7 fevriye. Otomatik paske. Pase banm bon bagay. Sri Lanka. Wi. Lè moun ki nan tèt leta ap bay pwoblèm nan Sri Lanka. Pèp Sri Lanka antre nan primati, l antre nan palè nasyonal, l antre toupatou al cheche nèg yo. Otomatik. Jounen jodi a, 7 fevriye a, pèp la dwe kòmanse prepare operasyon Sri Lanka pou debarase peyi a de malandren. Men, li fasil pou debarase Ariel. Sa se yon bagay ki trè fasil. Se volonte sèlman sa pran anndan peyi a paske Ariel pa legal, li ilegal anndan peyi a. Mentnan, nou, fòk pèp la kanpe e deja lapolis pran. Men an menm tan tou, Busta, pandan n ap prepare operasyon Sri Lanka pou netwaye peyi a pou retounen a lòd konstitisyonèl, fò n veye malandren ki vle fè koudeta pou Privè, Malandren ki vle fè lòt koudeta pou ke se pa demokrasi a k triyonfe lè pèp la fin fè goumen an, se yo menm ki rete rekipere goumen an, fò n veye. Paske nou wè yon seri de vye pati politik k ap siyen akò pou vin mete prezidan, e nou konnen klèman konstitisyon an pa pèmèt pou mete yon prezidan toutotan pa gen eleksyon oubyen si pa gen palman ki la pou fè eleksyon yon dezyèm degre ou pa ka mete prezidan. Donk fòk nou veye koken ki bezwen bay pèp la panzou pandan ke l ap lite nan operasyon Sri Lanka pou debarase Peyi a de malandren, fok nou veye yo. Moun sa yo Lucas yo gen gwo pwoblèm avèk nou menm ke zye nou ouvri lan entènasyonal la. Yo gen gwo pwoblèm paske yo vin konstate ke tout sa yap fè anndan peyi a la li konplètman ilegal. E de mèm osi sa ke ameriken fè nou an tou, plase yon moun avèk yon ti twit, eske sa lan konstitisyon pou nou jwenn Ariel avèk yon twit des ameriken, des core group anndan peyi dayiti? Stanley. Atik konstitisyon an trè klè nan atik 149 lan, lejislatè a pa vle malandren, nenpòt ki malandren, al rantre nan palè nasyonal. Se pou sa lejislatè a mete 2 jan sèlman ke w ka prezidan nan peyi Dayiti. Se swa pèp la vote w nan eleksyon, koulye a lòt jan an se swa paleman an fè yon eleksyon o dezyèm degre pou mete yon pwovizwa, yon prezidan pwovizwa. Nou pa gen eleksyon, nou pa gen eleksyon ki fèt, nou pa gen palman. Sa vle di ou pa ka mete prezidan pwovizwa. Sèl bagay ke w ka mete se yon premye minis, yon kabinè ministeryèl ki dwe vin òganize eleksyon. Donk pati politik sa yo k ap chita swadizan pou y al mete prezidan pwovizwa, se nan koudeta e kont konstitisyon an ye. M pa gen pwoblèm ke dè aktè politik, dè aktè de la dyaspora reyini pou jwenn yon premye minis de konsansis. Men konstitisyon an trè klè, se 2 jan sèlman nan atik 149 la ke w ka mete yon prezidan. Swa pèp la vote pou ou e se majorite pèp la k vote w ki fè w vin prezidan, oubyen gon eleksyon o dezyèm degre ki fèt nan paleman an, si majorite paleman an vote pou ou vin prezidan pwovizwa. De opsyon sa yo ke konstitisyon an prevwa, ou pa ka fè l jodi a paske pa gen eleksyon, pa gen palman. E konstitisyon an trè klè nan atik 149 la, li di w lè de opsyon sa yo pa la, se sèlman yon premye minis ke w ka mete. Donk fò nèg yo pa vin pase nou nan betiz. Ok, lè 2 opsyon sa yo pa la, se sèlman yon premye minis ke ou kapab mete. Ok, pa gen, pa gen pwoblèm. Men mentnan, an nou ale pli lwen Lucas. Mentnan 2 moun, 2 eleman sa yo pa la, men konstitisyon an tou, te gen yon sitiyasyon ant dè jij anndan peyi a, men kanmenm gen jij ki kredib anndan peyi a Lucas. Sa son almagam li ye, ban m esplike w kijan almagam sa a fèt. Wi. Lè konstitisyon an te fèk fèt, E jiska 2012 lè amandman an vin antre an vigè, si prezidan an pa t la yo ta ka mete yon jij kou de kasasyon. Men depi yo vin amande konstitisyon an yo te retire l, jij kou de kasasyon pa ka prezidan pwovizwa ankò. Pa gen jij ki ka prezidan pwovizwa. Depi amandman an te fin fèt li pa nan konstitisyon an ankò. Ok la mentnan jij pa sipoze. Oken jij pa ka prezidan pwovizwa ankò li pa nan konstitisyon an se lè konstitisyon an potkò amande sa te ka fèt. Ok ok men ok bon men avan avan sa te kapab fèt ok Se sa. avan sa te kapab fèt la mentnan e konstitisyon an mentnan bon nou pa ka di w kiyès ou ta nou ta wè nou ta prevwa paske an s moman la fò ke Ayiti medam mesye fò ke Ayiti nou kapab jwenn ebyen dènye desizyon pou peyi an paske Ariel Henry prezantman map di nou li pa rekoni an Ayiti kòm yon moun li pa rekonèt menm lan entènasyonal la men pa kont yo vle fè nou bwè sa yo vle fè nou bwè yo men nou menm nou di non nou pap bwè yo mentnan avèk plizyè pou pale ki fèt kòm mwen menm toujou di nou plizyè pou pale ki fèt Ariel Henry Lan moman ke nap pale la, li pa gen okenn lejitimite pou l fè anyen an Ayiti. Men akoz ke nou menm antanke Ayisyen, nou pa kanpe, nou poko kapab revandike dwa nou, men yo stil ap gade kisa ke nou menm nap fè lan moman. Mentnan nou konnen ke nou menm nou di non Nou pa lan Ariel Henry anndan peyi an. Men yo menm yap eseye fè ti kou pa yo devan nou pou yo kapab montre e pou yo kapab di ok pèp la pa di anyen ok an nou gade kisa ke nou menm nou te kapab fè avèk Ariel Henry. E petèt sa ke nou mande la popilasyon ayisyèn. Nou mande nou menm kap koute nou la. Nou vle pou nou fè peyi? Nou kapab fè peyi a. Nou vle pou nou fè peyi? An nou fè peyi a paske nan moman ke nap pale la jwèt ke etazini ap fè avèk nou la nou menm nou pa dakòl kote ke ou wè kòman yo te konn fèl deja yo konn abitye fèl deja nan figi nou nou wè kote ke yo vin pran lòm sa yo lan figi nou la epa anyen yap fè lan moman yo vin pran yo lan figi nou jis pou yo kapab di o ok nou menm pou nou pase depi ameriken pale nou menm se amèn mentnan Yo vin pran lòm yo nan figi nou la, nou menm nou gon travay ki pou nou fè. Nou konnen ke al avèk moun sa yo, pa gen anyen ki pral pase. M vle ke nou konprann sa. Pa gen anyen ki pral pase. Men nou menm, travay pa nou pou nou fè nan moman an, se kanpe, retire Ariel Henry anndan peyi a.